E map salye popilasyon an ke m pral gen yon ti chans pou ke mwen kominike avèk li atravè Scoop FM. Donk se yon plezi pou mwen pou ke nou resevwa ou nan Direksyon Jeneral Lapolis la pou ke nou fè yon ti pale. Pou lapolis sa ye? E nou gen yon lapolis ki ap avanse. Kòm nou souvan di l, nan vi a gen de moman difisil, men sa k enpòtan se konnen ki jan pou redrese l. Menm jan ke peyi a te konnen de moman difisil, lapolis la kòm enstitisyon, li te gen, li te konnen de moman difisil. E moman difisil sa yo, nou, nou kòmanse travay sou yo. Chak jou nap travay pou ke nou rann ke lapolis la yon lapolis ki fòt, yon lapolis ki pwofesyonèl. Donk nou kapab di w an jeneral nou ka kòmanse di ke lapolis la repran ray li epi nap vanse pou pi devan. Direktè Jeneral, jodi a ou kapab dis-nous, est-ce qu'une unité spécialisée comme dans la police hein, est capable de répondre à défi qui gagnait, Jodia dans le pays, à savoir faire des opérations au niveau des zones de non droits E sekirize le peyi. Map di wi. E nou an mezi pou nou konfime l a popilasyon an ke lapolis nan eta l aktyèlman an mezi ke pou l goumen kont bandi, trake bandi e pran kontwòl espas ke yo okipe a. Anfen pou bay popilasyon an. sèvis. Sepandan, kòm nou toujou ap di l, pèsonèl polisyè a la, a yon moman done te gen yon ti pwoblèm de fistrasyon polisye yo. Men aprè de mèt rankont ke m fè avèk yo, pou n sansibilize yo. Donk mwen kapab di ke polis yo motive e angaje yo lan lit kont banditism an Ayiti. Men, li mande pou ke nou kontinye travay an tèm de fòmasyon epi an tèm dekipman pou lapolis la. Donk nou lan stad de ranfòseman kapasite operasyonèl lapolis la. par la formasyon et par la dotation des équipements appropriés qui pour permettre que l'institution hein, réponde à la responsabilité que le bien choisit. Nous comprenons. Ou, une confiance absolue et population au courant. Mais la population, ouais, et nous pas qu'à intervenir, euh, village de Dieu, nous pas qu'à intervenir, gravine, et poser cette question maintenant. Qu'est-ce qui fait défaut à la police nationale qui fait jusqu'à présent, ils n'ont pas capable d'intervenir pour faciliter même le passage des voitures, des camions, des gens de Carrefour et dans le grand sud du pays pour capable venir dans l'ouest. Est-ce que son problème de personnel, opération, la police pas qu'à est-ce que son problème de matériel ki genyen eksplike peyi a paske an fèt tout moun ap tann ke direktè jeneral la di yo sak rive ki fè yo paka fè sa. E kòm sèl fòs piblik efektiv ke n gen an nan moman an, li revyen a nou menm pou ke nou pran responsablite nou. Avèk mèg mwayen ou avèk mwayen adekwa. Si yon moun ap obsève lapolis la, w ap wè ke gen de efò konsiderab k ap fèt nan lapolis la. E ojoulejou, gen de espas ke n ap okipe. Nou kapab di ke nou bay yon senp demonstrasyon. E 24 avril dènye. 2 gwoup bandi ap afwonte o nivo plèn nan, pami jeneral. Aprè evalyasyon gen te fè, nou te fè pwomès, nou te di ke sitiyasyon sa k ap evolye a, se yon kesyon de kèlke zè. E lapolis deplwaye, e nou montre vrèman ke ke lapolis a grandi. E rapidman nou pran kontwòl zòn yo, e nou fè ke nou pèmèt ke aktivite reprann o nivo laplèn. Li rete kanmenm pou ke nou ranfòse dispozitif yo. Li rete kanmenm pou ke nou plis operasyonèl anndan plèn nan. Aktyèlman la, gen de rekèy enfòmasyon k ap fèt e gen de gwo operasyon ke nou pral fè. Operasyon de grand anvègir. N ap kontinye trake bandi yo. Mètènan, entèvansyon Matisan, entèvansyon Gran Ravin. Kòm pwofesyonèl. tout sa ke wap planif, tout sa ke wap fè ou vle reyalize, tout pou objektif ke ou genyen pou ou atent li, li mande yon planifikasyon, li mande yon time. Nou vle byen fè l. Nou konnen ke popilasyon an fatige. Nou konnen enpòtans Matisan. Matisan kòm nou souvan di l se pòt dantre plis ke 4 depatman. e yon grenn pati nan lwès la. Biznis sa ta afekte o nivo o nivo gran sid la. Ou vin genyen kou de sekirite, kou de transpò e kou de sekirite vin yon m te kapab di w yon kou ajoute sou, m te kapab di w pwodui Sid yo, ki pral nan Sid ouzimwen k ap sot nan Sid. Donk Lafrik te konsiderableman ekonomi peyi a. Donk se pou n montre w enpòtans ke Matisan reprezante. Men nan dènyè konferans de près ke m te fè, nan non lapolis la, nou di popilasyon an, ban nou yon ti tan tou kout. E nou te di ke gouvènman an avèk lapolis la ap travay pou rezoud pwoblèm sa e pwoblèm sa a, pou rezoud pwoblèm sa a definitivman. Nou pa pral fè, entèvansyon ke nou pral fè yo pa pral tankou entèvansyon e jodi a epi demen epi pwoblèm ankò, non, n ap tou rezoud pwoblèm nan. Definitivman. Definitivman. men nap mande apwi popilasyon an, nap mande diferan sektè ki anndan popilasyon, nap mande otorite politik yo, nap mande aktè politik yo pou yo kolabore ak lapolis la pou ke nou ka genyen lapè, trankilite e de manyè dirab. Fòk ke diferan aktè lan vi nasyonal la met tèt ansanm e antann yo. sou jesyon peyi a. Si n pa rive fè sa, tout entèvansyon ke nou pral fè yo la, arete bandi, echanj de tir, malerezman bandi tonbe, si ke striktirèlman nou pa reflechi sou jesyon peyi a, n ap fin pran kontwòl Matisan, n ap fin pran kontwòl de nou, m te kapab di w kote k ap bay pwoblèm yo, si mwa aprè, ennan aprè, dezan aprè. Si n pa jere byen, nou ka retounen nan menm sitiyasyon ankò. Pou evite yon sèkl pou n ap woule de tanzantan, donk fò n aji sou konjonktirèl la ki mande entèvansyon miskle, entèvansyon pou ke nou pran kontwòl espas la, men an menm tan tou fò n aji sou striktirèl la. Fò n aji pou ke izin k ap pwodui bandi a, pou definitivman nou kraze izin sa a. E pou kraze izin sa a, se fò gen antant ant diferan aktè ki genyen nan vi nasyonal la. Sa vle di moun yo mèt fon ti tann sou kesyon Matisan an, yo mèt gen lespwa. Ke ap kapab pase sou Matisan. Eske se sa w vle di? Egzakteman. E sa nou di l, nou di l pa rapò a analiz ke n fè, pa rapò a preparasyon nou, pa rapò a atant nou de gouvèneman an, e nou konfyan nan nan sa, e konkrètman gen de angajman k pran, e gouvènman asepte fè de debo konsiderab, e gen yon volonte manifès pou ekipe lapolis la pou reponn a egzijans moman an. Donk se sa k fè ke m an mezi pou ke pou m riske repitasyon mwen kòm pwofesyonèl pou m di ke pa lontan pwoblèm la ap rezoud. Tout moun nan peyi a e mwen menm an patikilye m te fè yon twit, m fè yon twit konsènan operasyon ke lapolis mennen nan baz 400 Mawozo. kote tout inite yo te rive eksetera, yo te wè tèt mò, zo mò, kay ougan eksetera, epi m fè tout la paske mwen di baz sa se yon baz ki detwi, par la swit 400 mawozo retounen avèk fòs. E ke operasyon yo fèt epi pa t gen konsolidasyon. Se etap ki te manke a se yon etap de konsolidasyon. Donk e nou menm o nivo lapolis la, bon lapolis la grandi, fò l viv de eksperyans pase. Donk nou grandi, donk tout kote ke n ap opere, etap konsolidasyon an ap fèt. N ap goumen kont bandi, n ap trake bandi, n ap pran espas, n ap okipe espas yo. Men mwen mwen di tou kòm pwofesyonèl nan kesyon sekirite, fòk nou aji sou konjonkti yo la, epi fò nou mete de baz solid tou pou nou rezoud pwoblèm lan definitivman ki se striktirèl. Sou sou Pènye, de temwayaj de manm nan popilasyon an ki di yo gen kay yo, Epi, lè chèf lye a, Vitelòm, etsetera, yo pran ka yo. E gen yon enjenyè ki se yon ansyen minis, ke m pa p site non, lè te PTC, yo fè msye kite kay la, nèg yo monte baz nan kay la. E a kote, il y a l'Académie de police, il y a l'École de la magistrature, il y a des infrastructures de, d'Etat ki la. E, kès ki fè pwoblèm gen. Gen biznis Depite Cholzer anwo a etsetera. Gen legliz anwo a. Gen yon pakèt moun, gen de sitwayen. Ki sa k fè pwoblèm? Paske nou konnen lè gen bidonvilizasyon li difisil. Men Pènye a se yon zòn kote nou ka mennen operasyon bokou pli fasil daprè selon selon sa sèten moun di m. Pou ki sa nou pa ka rezoud pwoblèm Pènye? Èske gen yon bagay ki ki poze pwoblèm anwo a ki fè nou poko ka aji avèk efikasite pou moun yo ka tounen lakay yo? Nou konnen ke n Nou te gen yon sitiyasyon sekiritè konplike. Anpil katye gen egzistans gang ladan l. Donk lapolis la o fu e a mezi ap mennen de operasyon e pran kontwòl espas yo. Pènye limitròf ak Kwadèboukè. Sa se youn nan faktè ki ki menase katye PNUD a. Nou konprann li, n ap aji sou li. Nou ogmante prezans o nivo PNUD. Men pou rezoud sitiyasyon PNUD a, li pa rete senpleman a prezans polisyè a paske katye sa a l ap genyen yon menas pèpetyèl sou li toutotan ke sitiyasyon Kwadèboukè a nou pa totalman kontwole l. Donk se sa k fè ke n ap aji ni Kwadèboukè, ni Pènye, ni Petyonvil an menm tan. Nan minit ke m ap pale avèk ou la gen dèz operasyon k ap dewoule. nan zòn nan. Yeah. Gen operasyon k ap reyalize. Bilan pasyèl pou operasyon sa ke n ap pale la. Gen bandi ki nan echanj, malerezman ki tonbe. Gen moun ke yo kidnape ke nou libere. E gen deja 2 veyikil ke yo vole ke nou rekipere. Nou pako gen dènye bilan yo paske operasyon an li an kou toujou. Donk se pou n moutre ke nou trè sansib a sitiyasyon sekiritè chak zòn yo e nou bay garanti chak jou n ap travay pou ke nou amelyore kondisyon sekirite anndan peyi a espesyalman nan zòn metwopolitèn nan ki reprezante yon pwoblèm. Youn nan pwoblèm ki toujou, ke m toujou wè e ke m toujou pale avèk de lòt moun, Paske lè yo fè des aksyon yo ede moun yo, yo kamoufle moun yo, achte diri, lwil ba yo kòm manje. Si leta pa entèveni, nan ki mezi ke operasyon ke lapolis ap fè yo, l ap kapab jwenn rezilta? Paske bandi yo ankò kapab tounen paske popilasyon an, moun yo k ap viv nan zòn sa yo, yo ekstrèmeman mizerab. Sa k fè ke nou sot pale talè a, nou di ke pou rezoud pwoblèm lan definitivman, fòk genyen yon apwòch miltidimansyonèl. Sa vle di ke fò nou aji sou le sosyal, fò nou aji sou ekonomi an. Donk se pa senpleman operasyon polisyè. Operasyon polisyè se pou konjonkti yo la. Men lè n fin jere konjonkti yo la, fò n travay sou striktirèl la. Donk lè sa a, li pral mande pou ke Leta plis angaje l lan bay sèvis a popilasyon an lan zòn sa yo. Donk se li menm ke nou rele etap de konsolidasyon. Etap de konsolidasyon se prezans kontini lapolis lan zòn nan, men an menm tan tou fò Leta bay sèvis. Fò ke moun ka al lekòl lan zòn nan. Fò genyen swen nan zòn nan. Fò, m te kapab di w, Leta prezan nan zòn sa yo pou bay moun yo yon lòt opsyon. Pou bay moun yo yon lòt opsyon ot ke le banditisme pou sa k, ki sa k moun ki pi fèb ka al nan bandi yo. Ou konprann? Donk e, donk se, fòk nou aji sou tou lè de opsyon yo. Konjonktirèl e estriktirèl. Youn nan bagay ki rann polis la fèb, se kesyon kidnaping nan. E li mon, li rive epi l ap grandi de manyè eksponansyèl. Sa vin kreye anpil dout e retire anpil konfyans ke sèten moun gen nan polis la. E nou remake, depi anviwon de ou twa semèn l ap bese, men Nanpèch, gen de machin ki gen plak ofisyèl ki kontinye ap fè de anlèvman nan peyi a, e sitou nan zòn Dèlma. Ki jan nou menm nou analize kesyon kidnaping nan, paske li vin yon biznis? paske la polis tap lè yo pran moun yo moun yo lontan m profite poum salye dcpj lontan estrikti sa ki se direksyon santral polis jidisyè a lè gen de kidnaping ki fèt moun yo toujou al jwenn dcpj e se dcpj ki chache yon jan poul libere moun yo jounen jodia Paran yo negosye dirèkteman ak bandi yo e gen de paran k pote kòb bay bandi yo, yo lage youn epi yo kenbe yon lòt. Metan, ki refleksyon ke lapolis la fè pou n omwen rezoud pwoblèm sa e ki mezi nou pran pou l te kapab diminye jan n te wè l te diminye pandan 2 semèn yo? Nou travay anpil sou prevansyon. Se sa k fè ke chak jou nou travay pou ke nou Genyen plis polisye nan lari a. Pou ke nou gen ranfòse deplwaman polisye nou nan lari a pou nou fè prevansyon. Men an menm tan, fòk nou pase nan yon dezyèm etap. Premye etap la, li epuize. Li pèmèt reyèlman ke nou gen yon bès nan nonb de ka kidnapin yo. Men pou nou gen yon meyè. Jesyon de ka sa yo, se fwaye a pou n kraze. Donk fwaye yo, nou deja konnen yo, donk li pa yon sekrè pou tout moun, se gran ravin, vilaj, e ot. Donk mentenan, se fwaye a nou pral kraze. Se sa. Popilasyon mèt kwè l pral kraze. Se fwaye a nou pral kraze. Nou dwe atake pwoblèm lan egzakteman kote l ye a. Gon bagay kap di toutan yo pa konprann kijan de polisye ap mache yo pa gen katouch oubyen yo pa gen anpil bandi yo gen gwo zam yo jwenn gwo zam yo yo pa anayiti. E yo jwenn anpil katouch y ap gaspiye. Lè lapolis la nan nou reyini, lè n poze pwoblèm sa a, pwoblèm ladwann nan peyi sa a, pwoblèm fwontyè nan peyi sa a, piske e pa nou menm sèlman, ki tip de repons nou jwenn? Paske popilasyon an ap di li pa nòmal pou de nèg fè de semèn ap tire e ke lapolis la li menm kapab gen difikilte pou l jwenn minisyon. Eske genyen de refleksyon nou fè sou sa e ki sa nou ka di popilasyon an a sa paske yo wè zam ap vann, yo wè minisyon ap vann toupatou? Anvan ke m reponn ou, m ap retounen sou dènye mo ke m pwononse yo. Lè m pale de kraze fwaye a, kidnaping nan, vle di pran kontwòl espas sa yo de fason aske pou ke nou sèvi popilasyon an mye. Mwen pote presizyon sa a pou evite tout movèz entèpretasyon. La kesyon ke w poze m lan nou vini dirèkteman a trafik ilisit dam. Donk, nan pwoblèm ke peyi a ap travèse a, trafik ilisit dam lan se youn nan pi gwo pwoblèm ke nou genyen. Depi ke nou pa arive kontwole trafik sa, donk n ap toujou gen pwoblèm avèk gang. Donk pandan ke n ap fè operasyon, men fòk ke pò nou, ayewopò nou kontwole. Se sak fè ke nou fè de rekòmandasyon pou ke nou mande yon espas nan leta a kote ke diferant enstitisyon yo, dwàn, ayopò, APN, lapolis, nou gen yon espas kote ke nou rankontre pou ke nou travay de manyè konjwent Pou ke nou goumen kont trafik ilisit dam nan peyi a. E gade ki jan ke fwontyè nou ka plis kontwole. Pa bliye ke gen yon pakèt pasaj sou fwontyè la. Donk fò nou travay de fason aske pou nou boukou plis prezan sou fwontyè la. Fò gen plis kontwòl o nivo de la dwann, nan pò nou yo, tou sa. Donk se yon ansanm de mezi ke leta dwe pran. E m panse ke pa lontan, gen de mezi k ap pran pou ranfòse espas sa yo. N ap pale pou de lòt tèm. Gen de polisye ki gen revandikasyon espesifik. Gen polisye ki blese griyèvman, genyen k mouri. Èske nou panse a fanmi yo, a timoun yo? E kisa ou menm, lè ou vin kòm direktè jeneral, ou fè pou yo de manyè konkrèt? Paske gen anpil nan yo yo te abandone, yo neglije. M ta renmen konnen sa w fè pou paran yo, sa w fè pou timoun yo e de moun ki te la pou pwoteje e sèvi yo ki mouri sou chan batay. Fistrasyon polisye yo, souvan m konn di yo ke yo jistifye. Donk se pa rapò a yon ansanm de pwoblèm ke yo konfwonte. E pwoblèm sa ke w di la se pi youn nan pi gwo pwoblèm ke lapolis a konfwonte. E sa kreye anpil, anpil fistrasyon lakay polisye yo. Se sa k fè ke nou te mete yon komisyon sou pye ki pou travay sou yon meyè prizanchaj de polisye yo lè yo viktim e paran yo, polisye yo lè yo desede. Donk nou reyalize plizyè atelye de travay E nou arive fè yon pwopozisyon darete o gouvèneman sou endamnizasyon polisye viktim nan kad operasyon e paran pitit polisye ki desede nan kad sèvis yo. Pwopozisyon sa a li o nivo gouvèneman an, y ap etidye li. pase men ladan l pou ke yo pibliye l. Men fò m di ke m te gen avi favorab preyalab di gouvèneman sou travay sa a. Donk nou rete kwè ke pa lontan ap gen yon piblikasyon ki fèt nan sans sa a pou bonè enstitisyon an, pou ankouraje polisye yo k ap riske vi yo chak jou nan lari a. Mennan pou Kat de debi polisye yo toujou gon reta. De moun ki nan enstitisyon k ap travay 24 è su 24 paske polisye a menm si li gon ti tan l al lakay li men li toujou mobilize. Pou ki sa leta e estrikti kote ni la la pnh, administrasyon de la pnh pa pale nan lè gen gwo reyinyon k ap fèt nan manm konsèy etc pou yo konnen ke an s ki a tke a la polis nasyonal Pa ka gen reta paske kòb la piti, paske yo deja la pandan n ap pale la, yo dwe yo youn ou de mwa yo y ap tann ti kat la e yo y ap pale tout lajounen depi yo renmn yo bay m kont si m ap vin fè entèvyou a menm tèlman m tande sa m poze yo kesyon èske gen mwayen pou yo te kapab toujou ajou pou 2 polisye. Gen de efò k ap fèt. M kwè ke pandan m pran kòmandman an gen de efò k ap fèt konsi. Efò k ap fèt pou nou amelyore kondisyon travay yo. Ke reyabilite espas ke y ap viv pou ke li pwòp, pou ke yo gen enèji, pou ke yo gen kouran elektrik, tout sa. Donk nou gen anpil entèvansyon ke n kòmanse fè nan de seri de komisarya, soukomisarya, de polis. E. Donk pou kesyon ti kat, donk se yon bagay ke m pran anpil akè. Salè polisye, frè pou polisye, prim de ris la pou polisye yo, donk nou pran sa akè. Se sa k fè ke nou travay, nou anonse ke n ap ogmante prim de ris la pou inite espesyalize yo. E gen de inite menm ki t ap touche ba lan prim de ris la, ogmantasyon an prale jiska 100 pousan. Donk Sa rive fèt pa rapò a asenisman ke l fè lan enstitisyon an. N ap toujou travay avèk Ministè dè Finans ke nou gen de trè bon rapò pou ke nou jere pwoblèm sa yo pou yo dan le pase te konn rive pou lan moman sa yo pou yo pa rive. Mwen gen kesyon a de volè. Moun nan lapolis la ap mennen operasyon. Epi mwen wè palè nasyonal ki pa gen jodi a, ki pa gen prezidan ladan l, gen de gen de zam ekstwòdinè. Èske gen yon lwa ki pèmèt nou itilize inite espesyalize yo avèk zam ki nan lapolis la oubyen gen de lwa ki entèdi nou? Dezyèm volè kesyon m nan. Mwen konn wè de moun, de polisye ki gen de zam ekstwòdinè ki kapab pèmèt nou entèveni, men moun sa yo lepli souvan yo an detachman, de nèg ki konn batay, de nèg ki gen ki gen fòmasyon. Eske nou pa panse e nan kad travay, batay ke nou pral mennen kont bandi an, bandi yo nan peyi a, pou nou ta rapatriye sèten polisye nan inite espesyalize ki an detachman e yo ta bay 2 lòt moun ki ye polisye petèt pou asire sekirite vip yo, paske anfèt gen m wè gwo gwo nèg ki konn batay ki ka batay ki an detachman, eske pwoblèm detachman sa pa rann lapolis la trè fèb? Sa nou konnen pou ke nou ranfa ranfòse batay nap fè kont le banditisme gen de mezi administratif nou sipoze pran. Fò genyen yon pèsonèl polisye ki kalifye, fò gen materyèl, e fò gen planifikasyon tou. Donk resouzimèn nou, nou akòde anpil enpòtans avèk li. Donk, nou pa pral rantre nan detay, men gen de mezi ki ap pran nan jou sa yo pou nou genyen efektif rezonab ki pou pèmèt ke nou reponn a defi ke nou genyen nan moman. Nan Lepalè. Palè nasyonal gen 2 inite spesyalize ladan l ki la pou sekirize espas palè a, espas vip a, fanmi vip a, tou sa. Donk si nan ka ekstrèm kòm kòmandan an chèf avèk laval otorite politik yo nou pral itilize tout materyèl ki genyen. Moman an pako rive nou pako fè l men. Gon moman kap rive map itilize tout sa m genyen nan lit kont bandi. Pou defann la repiblik. Wi. Toujou nan menm bay sa genyen nap avanse plizoumwen vè fen entèvyou a men nap poze tout yon lòt kesyon e blende yo gon pwoblèm serye. Blende yo se chif yo ye gen de twa ki gramatik M tande polisye ki nan blende yo, yo wè m, yo pale avè m, yo di yo ta renmen nan ekipman ke lapolis ap vini an, yo pote pou yo achte blende ki pi dramatik paske sa pèmèt yo deplase plis. Epi, yo pale m tou de blende yo ki gen de pwoblèm toutan, y ap debwate, etsetera, etsetera. Èske nan nan sa nap achte, materyèl nap achte a kounya la, eske n tenu kont de spesifisite sa yo pou polisye yo kapab bokou pli efikas pou yo kapab ede enstitisyon an pou ede popilasyon an paske gon pwoblèm nan acha de materyèl nan lapolis la? Nan akizisyon ekipman pou fòs de lòd, gen yon pwosedi ki trase pou sa. Se ki sa pwosedi la ye? Lè w ap achte ekipman pou fòs de lòd, premyèman, se ekspè anndan enstitisyon fòs de lòd sa a ki di men ki tip dekipman ke m bezwen. Men pou ki sa, men pou ki sa. Teknikman, avi teknik lan obligatwaman dwe sòti nan fòs piblik la. Dezyèm etap, otorite politik yo achte. Si pwosesis sa a pa respekte, w ap fè yon movèz akizisyon. San ke nou pa rantre nan detay, men nou bay garanti ke sa pa fèt, e nou pwofite pou nou felisite otorite politik nou yo aktyèlman. Paske yo trè sansib a sa, se avi teknik, e se yon avi teknik nou ke yap fè akizisyon yo. Materyèl kap vin la yo, se materyèl ki ka reponn a ijans e bezwen lapolis nasyonal la. Tout ekipman ke nap achte la, se sou avi teknik Lapolis. Ekspè anndan lapolis. Pa menm le direktè jeneral. Ekspè anndan lapolis la nan domèn sa a ki fè etid, ki pwopoze ki tip de ekipman pou yo achte. Non pa sèlman pwopoze, gade videyo, gade papye. Men nou tyen ke gen de komisyon ki ale, ki ale teste ekipman nou, gade ekipman nou anvan ke nou fè kèlkonk akizisyon. Bon, kesyon sa a se kesyon pa m, direktè, lòt yo e kesyon tout moun. M sonje te gen yon direktè jeneral nan ona, m te rankontre l, m ap pale avè l, epi mwen di li, pou ki rezon ou pa ede lapolis la? Epi misye di mwen, pa gen pwoblèm pou sa Gary. epi te fin gen yon reyinyon ki fèt kote te gen rankont ki fèt ant direktè jeneral lapolis e direktè jeneral ona pou fasilite polisye yo prete paske tout enstitisyon depi moun bezwen yo prete alèz nan ona pou polisye yo se yon pwoblèm grav Kisa administrasyon pò la ap ka fè pou fasilite polisye yo pou yo gen menm tretman avèk lòt enstitisyon yo pou yo pa trete yo an paran pov? N ap travay chak jou e nou toujou alekout polisye yo pou ke nou gade ansanm kijan ke nou ka travay pou amelyorasyon kondisyon travay polisye yo. E sou plan sosyal tou, pèmèt ke sou plan sosyal, ekonomik tou pou ke gen yon evolisyon ki fèt bò kote polisye yo. E lè w pran pwogram ona, kòm ou pale de ona, genyen yon komisyon ki monte ki ap jere, m te kapab di w, pwogram ona polis la. Kat ona yo kòmanse pibliye, kòmanse livre a polisye. E yo pral kòmanse jwi tout privilèj ke lòt enstitisyon yo genyen nan plan ona, ona lapolis la. Yo pral ka prete a yon meyè to. Donk gen, m kwè ke pa lontan ap gen yon seremoni ofisyèl ki fèt. epi deklanche pwogram pou polisye yo, pou yo ka al prete nòmalman menm jan yon anplwaye yo nan prete paske yo menm tou y ap kotize chak mwa la ona. Epi an menm tan tou genyen Nou menm bò kote pa n tou, n ap reflechi. Gen yon komisyon ki la k ap travay avèk diferant otorite anndan sistèm ekonomik lan pou wè ki jan ke nou ka monte yon koperativ pou lapolis la. N ap kòmanse pa yon koperativ de konsomasyon. kote ke polisye yo kapab jwenn de pwodui a bon mache. Paran polisye kapab vin achte. E se pa de rèv. E se de bagay ki reyalist, ki reyalizab. Donk pa lontan, n ap gentan, n ap ka lanse pwogram lan, n ap ka lanse koperativ lan. Paske aktyèlman se dokiman, dokiman lego yo ki ap fèt aktyèlman, stati e ot. Nou jwenn apui teknik Konsèy nasyonal koperativ, nou jwenn sipò brh, apui teknik, e. M espere nan delè k pa twò long ke lapolis la gen pwòp koperativ li. Pou n, se sa se yon siy ki pral montre ke n ap konstwi la grande famille policière. Pa bliye nou 14 me nou. Fòk nou ka met tèt ansanm pou ke nou reyalize anpil bagay pozitif pou polisye yo. E mwen remake e gwo seremoni ap fèt tanzantan A gran ranfò de piblisite, nou wè polis la gen yon estrikti de kominikasyon trè aktiv, pwoaktiv menm, sou sa. Epi m wè reyinyon ap fèt, gwo bagay ap fèt epi m gade m wè y ap ba nou èd epi m wè e machin ke yo ba nou. M ta renmen konnen poukisa se sa sèlman yo ba n kòm èd paske nou bezwen lòt èd. Èske gon tip dèd ke yo ka ba nou? Èske gon lòt tip dèd ke yo pa ka ba nou? Donk la ou vle pale de lapui de la kominote entènasyonal. Kominote entènasyonal. Donk nou genyen de patnè ki ede nou konsiderableman nan dotasyon veyikil. La nou pwofite pou n salye san ke n pa fè de jalou la ANL e plizyè lòt patnè ankò. Lorea la ki ap ede nou pou ke nou voye moun aletranje al etidye. E nou gen plizyè kooperan. E fò m di ke kominote entènasyonal la yon ti jan mobilize pou ede lapolis la nan mezi ke yo kapab, nan mezi ke yo estime ke yo kapab. An tèm de fòmasyon, an tèm de dotasyon dekipman. Men, li m estime ke l nòmal ke gen de ekipman se. Peyi a ki poko pwokire l de li. Bon kanmenm, n ap pale de Ayiti, yon peyi, yon gran peyi, istorikman. Gran peyi se vre, men m bezwen konnen sou ki chèf dakizasyon yo pran Yonyon. Èske misye gon bagay ke l fè kominote entènasyonal la? Donk se yon kad kolaborasyon. Epi fò nou tout konnen tou, lè ou genyen 2 enfraksyon ki lye a krim transnasyonal, donk li ka trete nenpòt kote. Donk se sa m ka di. Se kesyon ou menm w ap deside reponn nan. Adrese w a popilasyon an. k ap tande yo atravè peyi a, ki sa w pral di yo pou yo gen plis konfyans? Ki sa w ka di yo pou yo konnen ke lapolis la ap fè achta materyèl pou met lòd nan dezòd? Yo ta renmen tande pawòl sa, yon pawòl despwa, paske dyaspora a di l pa p vini, se kèlke ra moun ki pran responsabilite yo paske yo renmen Ayiti. Mwen ta renmen, m ta renmen ke w adrese yo avè yo tou a diaspora pou yo konnen kelke pa y a yn enstitisyon koni pou la polis nasyonal kap travay pou yo pou yo kapab vin lakay yo paske yap soufri anpil Mesye le Direktè Jeneral. Kòm fòs de lòd nou genyen anpil responsablite jodi a nan yon moman kote ke genyen pwoblèm de ensekirite nan peyi a. E n ap travay chak jou, chak jou n ap travay pou ke nou goumen kont bandi, pou nou retabli lòd nan espas kote ke lòd twouble. Nou pran angajman fòmèl nan non polisye yo ke n ap kontinye travay, n ap kontinye goumen kont bandi pou ke nou retabli lòd nan nivo peyi a. M ap di popilasyon an. Dyaspora a kap soufri chak jou ke gen espwa. Espwa ke peyi a sou plan sekirite pral evolye. Kòmanse evolye il y a de l'espoir. E m kwè ke lapolis la ap rive pran avèk apui popilasyon an. Avò avèk sipò gouvèneman an, avèk sipò kominote entènasyonal la, avèk patisipasyon diferan aktè lan vi nasyonal la, n ap rive redrese sitiyasyon an e de manyè rapid pou ke popilasyon an ka vake nòmalman a okipasyon l, pou ke nou kreye yon kondisyon ke moun kapab vin envesti lan peyi a, pou n atire envestisman etranje, Pou ke moun ki anndan peyi a ka mennen biznis yo nòmalman. Donk, se sa sa m di la a tradui volonte tout polisye ann Ayiti. Nou pran angajman e nou kwè ke nou ap respekte l.